Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou kontan rantre lakay ou pou nou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon konsènan tout sa k ap domine aktyalite a nan peyi Dayiti ikonpri nan entènasyonal la. Mezanmi, nou prale nan Gonayiv, lapolis nasyonal ki t ap fè bòn gad nan Gonayiv mete anba kòd 4 endividi e selon enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè kwè 4 endividi sa yo yo fè pati gwoup de gang Kanar. Selon sa lapolis rapòte, eben genyen yon sèten la de Ben Bensey alyas Fantom, misye se te yon nèg ki te aktivman rechèche pa lapolis, eben yo arete misye ayè ki te samdi 21 janvye 2023 a avèk Farah Bernard, Judley Elie avèk Jean Jacques. Egzama! Ebyen 4 moun sa yo yo jwenn arestasyon yo nan site endepandans lan selon sa lapolis rapòte 4 moun sa yo yo fè pati gwoup de gang Kanara nap gade 4 moun sa yo 3 jenn gason avèk yon fanm e selon sa lapolis rapòte nou moun sa yo se moun ki sòti oubyen ki fèt anndan site Solèy. Kidonk lapolis detèmine la pou mare moun yo pou mete yo anba kòd, kidonk lapolis kèlkeswa kote ou ta jwenn yon moun depi vrèman li fè pati kèlkeswa yon gwoup de gang nan peyi dayiti antouka nou pa gen pwoblèm mete yo anba kòd men a chak fwa nou arete yon moun san nou pat gen oken avi de rechèch dèyè moun sa sou pretèks moun sa sanble avèk yon lòt moun nou aretel Sa nou pa mennen ankèt epi nou prezante l bay laprès mwen panse n ap fè gwo flay swit avèk Clovens ke nèg yo prezante la kòm yon gang e jan n ap gade Clovens ki t ap pale a ben Clovens li menm li ta sanble pa yon gang nou byen di ta sanble pa yon gang bravo avèk lapolis ki deside mare bandi nan kat kwen peyi Dayiti. Avan nou fè yon kout pye nan kominote entènasyonal la, enben n ap desann nan zòn Savann Pistach. Bandi yo sèmante 7 fwa, 77 fwa nan 4 kwen peyi Dayiti pou yo pa chome lajounen kou nannuit. E menm lè dimanch tou, bandi yo yo menm. Li ap feraye, nou konnen, peyi Dayiti li fonksyone di lendi o vandredi, samdi tou moun yo al ravitaye, lè dimanch moun yo konn pran ti jou sa kòm repo pou yo relakse yo. Enben bandi yo menm, yo pa chome menm lè dimanch. Enben jodi dimanch lan la ki te ki 22 janvye 2023, maten an la byen bonè, bandi ak zam nan zòn Savann Pistach kidnape Pastè Denord Derival ansanm avèk madanm ni, lè nou mete dronn nou anlè selon sa nou jwenn kòm enfòmasyon, pastè a avèk madanm ni yo ta pral legliz, nan legliz Le Refuge ki chita kò l nan enpas Bien Aimé nan zòn savann Pistache. Eben bandi yo yo menm Yo ale avèk pastè a ak tout madanm ni sou yon moto 3 wou, daprè sa nou rive jwenn kòm enfòmasyon lè nou mete dwòn nou anlè. Antouka, mezanmi, lapolis, degaje n kou mèt Janjak pandan n ap kouri dèyè bandi, degaje nou vrèman rezoud pwoblèm ensekirite ki genyen nan peyi Dayiti. Mesye, mete konson nou nan tay nou vrèman. Zòn metwopolitèn nan, mezanmi, bay bandi yo bonjan bwa kale. Nou konn kote bandi yo ye. Rive sou bandi yo mare bandi yo bay bandi yo sa yo merite paske bagay la yo rèd tout bon wi la nan peyi dayiti bagay yo ekstrèmeman difisil pa gen lwazi pa gen oken kote yon moun kapab ale nan peyi dayiti pou kapab detante w tout zòn ou panse ou te ka detante w bandi yo achte yo lajan kontan. Zòn ki pat dekrete kòm zòn de non dwa, zòn wouj, enben jounen jodi a la se yo menm ki zòn wouj nan peyi Dayiti. Antouka, lapolis pran dwa grandèt majè w devan bandi gran chimen ni bandi a pwèl pete nan lakou peyi Dayiti. N ap fè yon kout pye nan kominote entènasyonal la, nou prale la e presizeman nan zòn Brezil. Ebyen lentènasyonal footbalè Dani Alves ki se yon brezilyen ebyen li menm li pase premyè nwit li nan prizon nan peyi Espagne ebyen selon sa nou rive jwenn kòm enfòmasyon Dani Alves li menm yè ki te prezante devan jij ebyen yo arete Dani Alves yè swa li dòmi nan prizon Dani Alves poko konnen kilè lap sòti nan prizon. E selon sa yo repwoche Dani Alves, Dani Alves ta abize oubyen li ta vyole yon fanm nan yon bwat de nwi nan jou ki te 31 desanm ki sot pase a la. Kidonk lajistis rive sou Dani Alves daprè e sa nou jwenn fanm nan li menm li te al pote plent pou Dani Alves, ben lajistis Yo mache pran Dani Alves, yo mete men nan pat kasav li. Yè, Dani Alves te prezante devan jij nan Baselòn, kidonk ann Espay. Ebyen, jij la tou mete Dani Alves dèyè baro, li pase premyè nwit li nan prizon. Mezanmi, sa rive anpil, anpil. Gran footballeur. Sa fè plizyè brezilyen nou kwè ki deja dèyè baro. Gen yon footballeur swa Robinho m kwè misye li menm li te patisipe nan yon vyòl kolektif ebyen nèg yo te droge yon fanm yo bay fanm nan anpil dròg li fumè e li bwè anpil alkòl epi tout nèg yo pase sou fanm nan Robinho li menm li te patisipe nan vyòl la, lajistis te arete anpil nèg nan peyi Brezil, ebyen Robinho li menm li te toujou an kaval, kidonk li te plede non koupab, e aprè misye te vin pibliye yon voice li te di bon li pa gen anyen pou wè, li pa gen anyen a fout tou de sa fanm nan ap di a, paske fanm nan li menm li pat konn anyen nan moman sa paske fanm nan te vrèman krake li te pran. anpil bagay ki donk nan moman an fanm nan pat ka idantifye vrèman èske li menm li te patisipe nan vyòl sila. Ebyen atravè vòys sa ke Robinho li menm li te mete deyò la jistis brezilyèn te tou pwofite mete men nan pat kasav Robinho ebyen nan moman la Robinho li menm li deja dèyè 4 miray nan peyi Brezil. Ebyen e Dani Alves li menm li deja dèyè 4 miray yèswa li pase premyè nwit li nan prizon. Mezanmi m pa konprann nèg sa yo menm mezanmi. Volim lajan pou yon nèg genyen. Nap pale de Dani Alves. Dani Alves son milti milyonè. Dani Alves posede dè milyon de dola. Pandan map pale a la banm tou fè yon koudèy sou Dani Alves poum gade Fortune Dani Alves son nèg ki trè koni Dani Alves son nèg ke mwen menm tou mwen renmen Dani Alves lè Dani Alves ap jwe Dani Alves bay plezi eben eh jounen jodi a la pou nou wè Dani Alves ki deja dèyè 4 miray pou kadejak e mezanmi nèg yo gen lajan nèg yo gen lajan yo ka peye nenpòt fanm pou vin ba yo plezi m pa wè pou ki rezon pou nèg yo deside al vyole fanm antouka mezanmi Dani Alves li deja dèyè 4 miray malgre volim lajan nèg yo genyen mezanmi nèg yo sipè rich Dani Alves sipè sipè rich Ebyen sa pa anpeche nèg yo fè vye bagay dwòl nan mond sa. Bon, n ap retounen wi pa bò isit, n ap retounen lakay nou nan peyi Dayiti. Ebyen, ti videyo sa li trè viral wi sou rezo sosyo a men, kidonk m pral, nou pral fè yon ti rale mennen vini sou ti videyo sa, n ap lage li. Epi apre sa nou pral retounen sou ti videyo sa, nou pral fè yon ti kòmantè. Woy gade sa lafanmi! Izo 5 segond. Atis mafya peyi a ki toujou kagoule ki pa janm mete vizaj li nan lari ebyen vizaj Izo pran lari mezanmi la fami ann gade ti video sa nap retounen nou pral pale konsènan ti video sa ke Izo li menm li ki pran lari eske Izo pat panse yon video konsa tap pran lari e kòman video sa fè pran lari la fami regade sa. La ru wap gade vrè vizaj izo nou menm nou konn mete pye nou atè lè video a vin jwenn mwen m di ee epa vre sa se pa izo 5 segond paske m konnen izo li menm li pap mete vizaj li deyò konsa lè n gade video a byen n di oh oh bon bè wi la vizaj izo nan la ru antouka izo 5 segond anpil moun ki te. Ki pat janm konn vizaj la yo konnen w kounya la antouka atis mafya peyi a tout kò w nan lari tout dèyè w tout koulin ou nan lari antouka izo nap mande w tou izo tanpri souple ba nou yon ti lapè anba izo fon ti retire nèg ou yo anba izo bay bay pèp la yon ti chans ti mesye izo yo nou konnen nou konnen sa nou sa nou fè deja izo nou gen bagay nan men nou deja pou nou viv mesye bay pèp la yon ti chans. Paske sa ou gen nan men w yo Izo ou gen bagay nan men w deja pou viv menm si nèg yo pa ta fè ekzaksyon ankò anba sou wout matisan an menm si nèg yo pa ta pran e ti kannòt yo genyen yo pou y ap fè ekzaksyon sou lanmè ya travèse avèk kanaran al vin jwenn nèg Jeff yo kontinye fè ekzaksyon menm si nou pa ta kolabore avèk nèg gran ravin yo ankò. Mesye nou gen kob nan men nou tanpri souple bay moun yo yon ti chans pou yo kapab ravitaye paske bagay yo vreman difisil nan moman nan peyi dayiti kom toujou la fami yon maksimom de komantè yon maksimom de pataj mande ak zanmi fanmi proch ou pou abone avek chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble a pou nou dir ke vou apresye le travay epi apre kes nou di a la prochen.